Chak tan on prezidan vini, nou kouri dèyè l, nou fè l pè pou l ale pou l lonje peyi a ban nou. Mesye, m di nou sa, nou wè kontra k koupe yo, yo koupe nèt! Kontra sa yo pap janm gen yo nan peyi a ankò. Yon delegasyon soti Pòtoprens rantre nan vil Gonayiv nan objektif rankontre responsab komisarya Tousen Louvèti a swit ak dram 6 polisye yo ki te pase nan Savyen, jan n te konnen l lan, bandi yo te touye 6 polisye ki lage fanmi, zanmi, gwo kè kase ak pwoblèm pou kote n ap pale a. Men kite m raple n tou, yo te tou pwofite revoke epi enstale touswit yon nouvo chèf nan tèt komisarya a, jan nouvèl yo rapòte a. Onè, respè, bonjou, bonswa tout moun, m gen plezi pou m enfòme n, tou depan de lè ak lè, tou depan de lè ak kote ou pral gade epi tande videyo sa a, m gen plezi pou n enfòme w sou chanèl pa w la, rale ti chèz ou, koze yo anpil, Prezidan Mateli nan pwoblèm. Ansyen Premye Minis Claude Joseph jounen jodi a te reponn kesyon lajistis yon lòt fwa ankò nan kad asasina Prezidan Jovenel Moïse la, PM lan konfyan e l di l mete l disponib pou lajistis nan kad dosye sa. Ensekirite a kontinye vale teren jounen jodi a, bandi yo frape pou la plus belle, yo tire yon biznisman nan zòn Sid la. Medam mesye mèsi pou fidelite w ak pasyans ou, mèsi pou sipò w akòde ansanm avè n, rete la anpil enfòmasyon nan jounal la se pou kounya la, kite m di n si w poko fè sa pa ale sonje abòne ak chanèl pa w la, nou se Sofia TV 83 gwo rezo a. Kontinye fè n konfyans, nou la, n ap pote tout detay ak lòt enfòmasyon pou ou nan nouvèl la pou jodi a. Moman rive. Operasyon chèche enmi nou yo. Operasyon Nenel Cassy. Operasyon André Michel. Operasyon Pierre Esperance. Operasyon Boulos, Operasyon Dimitri Vob, Operasyon Michel Martelly, Operasyon Ariel Henry, Operasyon Demantle Bandi Dyab k anndan peyi an. Jodi a, demantle moun sa yo, se pa rekite yo vin nan figi nou ankò. Operasyon Demantle Dyab anndan peyi an. Medam, mesye, batay la fasil. Jodi a. Blan yo fè w konnen se pa yo k pral vin fè l. Nou bi nou ba yo moun y ap chita avèk yo. Yo chwazi moun ban nou, nou aksepte l men y ap chita avèk yo. Menm lè yo chwazi l, ou menm pèp la ou ka refize l. Otan ke w aksepte rantre nan menm jwèt la, yo menm li bon pou yo paske yo p ap janm chwazi moun ke nou menm nou vle. Anpil batay, anpil goumen e medam mesye mwen salye nou tout. Mwen espere ke jodi a nou trè byen. Nou pral koute 2 videyo e m ta renmen ke nou pran videyo sa yo nou pral koute la. Videyo sa yo nou pral koute la, m ta renmen medam mesye nou pran sans yo. Nou pran sans batay la. Nou ka soti peyi a lan men entènasyonal la fasil. An nou pa koute ke sa yap enpoze nou. Yo pa ka enpoze nou. Pase nou la avèk yo. Yo pa ka enpoze nou. Yo konprann reyalite Ayiti an. Men ou menm. Kisa w ap fè? Ou menm kisa w deside? Se sa li ye lan moman nap pale la. Se pa de di ke ou vle chanjman, se de di koman wap pran chanjman sa la. Gade byen tout moun ki anndan peyi a la, se de moun ki lan asasine prezidan Jovenel Moïse. Men se de moun tou ki pran jistis peyi an. Ki pap pral nin pa avèk li. Ou pa ka pote plent pou yo. Paske se yo k anndan jistis lan. Mentnan se yon operasyon Sri Lanka ke li ye. Se yon operasyon mache pran yo ke li ye. Se yon operasyon nou konnen ke moun sa yo pap mennen nou nil pa. Paske yo gen papa yo k lan entènasyonal la se dè anbasadè. Kap pwodui avèk yo pou non chanjman Ayiti an. Reveye nou. Kote ke nou menm nou an Ayiti la, nou mande pou nou kouri dèyè yo. Pa panse ke nou menm ki lan Kanada nou pap tann yo. Mwen vle ke nou konprann sa trè byen, trè klè. Se Etazini pou yal kache paske pa gen moun ki kapab fè fas avèk yo Etazini. Pa panse ke gen youn ladan yo k pwal vin atè a la. Konnen ke se lan kache pou l ta vini pou nou pa janm tande l, pou nou pa janm wè l. Pa panse ke batay nap fè an Ayiti a la, batay ke nou mande pou nou fè an Ayiti a la, pa panse ke yo menm yap kapab rantre Kanada konsa. Se yon operasyon ke li ye, operasyon des Haïtiens contre les bandits, des diables ki vle mete nou anba blan. M vle ke nou konprann sa. Operasyon kont moun ki vle retounen nou, selon la pawòl Jean Jacques Dessalines ki di, depi se yon moun ki vle tounen nou anba blan, ki vle retounen nou dan lesklavaj, moun sa sipoze eksploze. Moun sa yo pa sipoze viv. Nou konnen yo, nou wè yo. Pa panse ke nou menm nou a la chas apre yo. Yap kapab vin kache la lan Kanada. Pa panse sa. Pase nou menm tou lan Kanada, nap tann yo an granmoun e nap tann yo an bourik. Kote pou yo vin kache a fok yo lan fè nwa. Yo pap kapab mache devan moun la. Nou garanti nou sa. Son operasyon li ye. Se yon operasyon li ye. Operasyon leve dèyè enmi peyi Dayiti an. Kote ke yap kouri pou yo vin kache lan Kanada manti. Manti. Sa nou garanti w li. Nou garanti w li. Sa vle di nou menm pèp Ayisyen reveye nou. Nou menm frè sè nou yo ki di fòk nou chanje peyi a reveye nou. Operasyon Tellier Nou pa bezwen konnen ni Martelly ni pa Martelly, Martelly jodi an la se 2 moun nou gentan konnen sak pou ta rive l deja. Nou pa ka aksepte 2 malandren ki pran nou foure nou anba yon entènasyonal ki kanpe pou kraze nou pou nou pa anyen men moun sa yo pou nou kite yo bò kote nou. Se reveye nou pou yon lòt Ayiti demen. Se moman kraze sistèm ke li ye. Se moman demoli sistèm ke li ye. Se moman rache sistèm ke li ye. Meyè moman rache sistèm nan nou konn pitit sistèm nan nan moman. Nou konn pitit sistèm nan pou nou pa kite yo repwodui ankò. E nou pral rantre dirèkteman avèk jounalis lan. U jis koman w ye mwen nou salye w frem. Bonswa Yves Juste, bonswa Gustave John, bonswa tout zanmi ki toujou rete konekte ak nou. Se pa fè Yves Juste, n ap anchene ak parantèz aktyalite a, reyaksyon yo pa sispann swit ak m kapab di transfè oubyen ekstradisyon ka prezime sispèk nan asasina Prezidan Jovenel Moïse kote ajan FBI yo debake jounen madi 31 janvye a ak 4. Tèks sa yo, san sosyete a pa gen anyen kòm esplikasyon, selon ansyen Premye Minis Claude Joseph, se yon bon pa pou verite blayi nan dosye sa. Mwen te toujou ap mande pou entènasyonal la rantre nan ankèt la. Selon dirijan pati politik EP a, se yon ankèt k ap vanse, menm si li rekonèt gen yon blokaj politik ki se Ariel Henry k ap fè tout sa l konnen pou l bloke dosye sa akòz non l site. Bò kote pa l, Premye minis eli Akò Montana, ansyen premye minis kidonk li deside demisyone, ansyen senatè Steven Benoit, sa k ap rive la a kote ameriken yo debake vin pran kat prezime sispèk nan asasina ansyen prezidan Moïse se yon lòt souflèt marasa pou enstitisyon nou yo. Popilasyon p ap janm konnen ki sa k te pase nan dosye sa a. Selon ansyen senatè a gen anpil kout didon k ap fèt nan dosye sa a E pou moun pa janm konnen ki sa k te pase nan lannuit 6 pou 8 7 jiyè 2021 an, bò kote komisyon Sejila, Pak Lapè ki kritike otorite ayisyèn yo ki lage dosye sa a bay Etazini, daprè Madam Jocelyne Colas Noël depi nan kòmansman dosye a li mal demare, li di l pa konprann kòman fè Etazini ap chwazi ki moun pou l vin pran sou pretèks yo gen nasyonalite amerikèn. Alòske gen lòt moun ki nan prizon Ayiti, gen yon jij ki te deja ap ankete sou dosye sa a. Selon CJLAP, gen anpil bagay ki pa klè, ke nou pap janm konnen ditou nan dosye sila. Bò kote pa a, Mèt Caleb Jean Baptiste, menm konsta, li di l pa etone de konpòteman ameriken yo, kap pran pòz yo pat okouran de planifikasyon asasina Jovenel Moïse. E selon mèt Caleb Jean Baptiste pap janm gen limyè ki fèt sou dosye sa a paske gen twòp eto ola li tou. Lòt pwen aktyalite a nan pran direksyon depatman Latibonit pou nou pale edikasyon swit ak deblozay ki te rive nan plizyè lekòl nan Gòdaliv pandan mouvman pwotestasyon polisye yo. Direksyon depatmantal edikasyon nan depatman kondane tout atak ki fèt sou lekòl piblik yo Se ak prive pandan jounen tansyon madi 31 janvye pase a kote yon gwoup moun te anpeche lekòl travay, yo te menm tante mete dife nan kèk lekòl sou pretèks yo pa t vle ale nan manifestasyon. Direksyon depatmantal la te tou pwofite demanti enfòmasyon ki ta fè kwè gen elèv ki te mouri pandan jounen sa a. Sepandan yo rekonèt gen elèv ki te blese. Direksyon depatmantal edikasyon depatman Latibonit di l rekonèt dwa tout moun genyen pou manifeste, sepandan fòk yo respekte dwa elèv yo genyen pou yo travay nan lòd ak disiplin, li enpòtan pou tout moun pou tout moun respekte dwa timoun yo, se avni sosyete a, tout moun dwe respekte dwa ak ledikasyon. Pèsòn moun pa gen dwa atake lekòl ni elèv lekòl. Yo te tou pwofite voye senpati bay tout moun ki viktim nan depatman an. Direksyon depatmantal edikasyon nan Latibonit mande tout sektè pote kole pou rive pèmèt edikasyon vanse nan depatman. Nan kontinye rete nan depatman Latibonit, fwa sa nap pale sekirite. Marc André Cadosin se nouvo direktè depatmantal polis nan Latibonit. Li ranplase nan pòs sa komisè. Jean-Brice, mèsi. N ap souliye chanjman sa vini se swit ak asasina 6 ajan udmo yo nan komin Lyankou kote non komisè Brice ta site kòm konplis nan dram sa. E pi bòn nouvèl, finalman pwofesè Pierre Buteau libere yè swa aprè 9 jou li pase nan men kidnapè yo. N ap raple bandi ak gwo zam te kidnape ansyen minis edikasyon nasyonal la nan dat 24 janvye pase la. Yo t al pran l lakay li nan Tomasen 1 32. An palan de Tomasen 32, gen yon sitiyasyon panik byen bonè maten an kote bandi rantre nan yon lekòl. Sitiyasyon sa a te soulve gwo panik kote paran yo te oblije debake Premye Tijak pou al chache timoun yo, men lapolis ta ba l pran kontwòl sitiyasyon an nan kèk tan ankò. Epi bandi ak zam a moun pa rive idantifye tire sitwayen Rigo Jean epi yo kidnape Sigel Gillo 70 lane. Aksyon kriminèl sa a pase yè aprè midi nan komin Rozo nan Jeremi. Aprè zak sa a popilasyon nan zòn nan te leve kanpe bloke tout wout yo pou denonse zak malonèt sila. Epi Konsèy Pèmanan OEA a te reyini sou dosye Ayiti a yon lòt fwa ankò ayè mèkredi premye fevriye a. Anbasadè Ayiti nan OEA a, Léon Charles, kontinye renouvle angajman gouvènman defakto a pou yo jwenn sipò yon fòs militè pou rive konbat gang yo e retabli sekirite nan peyi a. Selon Léon Charles, eleksyon pap ka òganize nan peyi a san prezans yon fòs entènasyonal. Komisè Jean Brice li di bon misye pa la anko, misye pa la anko kounya se misye pa pase se se mak ekadosten kounya. Ok poukisa yo anlvel? Bon misye misye pèdi pòs li apre apre sak rive kote 6 ajan udmo yo kapab di asasine. E bon, non misye site nan yon rapò depatmantal, m kapab di polis depatman soti, e non misye avèk non lòt 2 enspektè ke yo pa revele. Kidonk, misye yo, wo kòmandman deside ranplase misye pa Marc Cadoste, ann atanan enstalasyon li nan Niger. Ok. Misye non l site e lan lamò polisye yo. Ok. Kòm non l site lan lamò polisye yo pou yo kapab bay polisye yo ok m te kapab di w yon rezilta de sa, fanmiy lan yon rezilta yo jis retire misye. Yo jis ranpase l. Epi misye menm li la, anyen pa fèt, anyen pa di, li jis la kòmsa nan figi moun anndan peyi an. E poutan li fèt. Wi, wi, se sa ki, se sa ki gen kòm pratik. E paske isit Muscadin, jan nou souvan di isi a, pa gen sanksyon, pa gen sanksyon lè gen de deriv ki fèt, sitou nan enstitisyon ki se pnh. Paske kòman konprann. polisye e yo retwouve ke l koupab li menm osi enplikasyon l nan lamò 7 polisye yo. Mentnan pou yo fini avèk sa yo di w yo retire l pandan ke pa gen okenn pèn pou li menm e li menm li la nan lari an li deside yo jis retire l pi se tou. Se sa ki rezilta retire l se konsa sa pase. M kapab di ki te komisè Petyonvil. Ou wè apre 4 polisye mouri nan Metivye, yo jis sèlman ranplase misye. Ou konprann? Yo transfere l nan yon lòt pòs. Se sa ki fè sa a menm. Se sa a menm. Ou konprann? Se de deriv grav. Pa gen anyen kòm sanksyon menm. Pa gen anyen kòm sanksyon non sèlman administratif e pa gen anyen kòm tou kòm sanksyon penal. Nòmalman nou wè peyi a Yvetot se yon peyi ki anpàn okonplè enstans ki la moun sa yo k la anndan peyi a la se pa de moun ki pote de reyaksyon nou wè se pa de moun ki gen vizyon anndan peyi a tout sa k pase tout moun chèf nenpòt moun ki deside fizye moun kidnape moun la police ki rantre nan kidnapping ebyen anyen pa fè anyen pou yo sela vle di yo pa la pou fè travay peyi yo la pou fè travay bòs yo an nou ale avèk OEA nou wè ke OEA Yveto ki chita avèk Ariel Henry ki ap pran dè desizyon men aprè sa pou yo di w ke. Ayiti bezwen yon fòs militè e pandan ke se menm moun sa yo depi tan dè tan se toujou yo menm ki ap òganize yo anndan peyi an, se toujou yo menm ki pran dè desizyon ki enstale, ki retire, ki mete. Mentnan nou wè kote ke yo chita an gwoup, se yo kap pran dè desizyon pou avni peyi an, aprè sa pou yo di w ke peyi a enkapab pou l dirije tèt li, kòman w twouve sa? Mon chè se grav, se grav paske moun sa yo jiska prezan yo pa janm tire konklizyon de echèk yo. Paske jodi a si Ayiti nan nivo li a, si Ayiti nan nivo enstabilite e kote peyi a envivab, dayè yo se premye konplis. E paske non sèlman se yo menm depi 30 dènye ane yo la e k ap enpoze moun nan tèt peyi a e yo patisipe nan vi politik peyi a aktivman. E dayè se yo se yo k pase lòd, se yo k ap deside e nou wè kòman peyi a ye e yo pa janm admèt echèk yo. E jodi a tout moun wè aklè ebyen kisa ki genyen m kapab di e yon peyi ki envivab, yon peyi ki enstab politikman, yon peyi jodi a la kote gang ap mache sou moun alòske isit e Ayiti pa fè zam, Ayiti pa fè minisyon kidonk zam sa kote soti e se lakay yo. Men ou wè moun sa yo, yo stankou toujou rete san konsyans e yo pa janm rann kont pou yo tire konklizyon pou yo di e Ayiti sa a ke nou menm nou kenbe la pandan pandan e dè e dè e dè zane nou pa fè anyen pou li o kontrè nou rann peyi sa a vin pi mal jodi a banm ba peyi sa a yon chans ou wè se sa se sa nou pa janm ka jwenn lakay yo jodi a ou wè jiska minis kap pale la a se yo menm kap deside se yo kap fè e defè e alòske moun sa yo yo nan peyi a depi dè zane e nou pa janm pi bon ke sa. E jodi a wap gade o nivo de sekirite de stadion wap gade konbyen fòs militè ki antre nan peyi a men a ki rezilta jodi a ou genyen sa m te kapab di se enstabilite total jodi a gang anvayi peyi a e ou gen yon bini yo ba nou la jodi a la ki te gen kòm misyon e travay avèk lajistis e mete sekirite men jodi a la avèk bini a nou wè tout skandal ki genyen gang yo yo vin pi alèz pi ranfòse jodi a gang yo yo vin enstisyonalize tèt yo. Kidonk jodi a la a, moun sa yo, yo dwe tire konklizyon de echèk yo, e dayè tout moun ap di yo sa toutan, yo pa janm pran konsyans pou yo de echèk yo, yo pa fè anyen, anyen ditou de Ayiti sa a yo kole ladan l lan, okontrè yo rann peyi a vin pi mal, pi enstab, e an 2023, ebyen s on Ayiti ki envivab, e jodi a youn nan. Pi youn nan youn nan pi gwo konplis esye entènasyonal sa a, chak minit, chak segond, k ap fè rankont sou Ayiti, Ayiti, OEA, Nasyonzini, a ki rezilta? Zewo! Pa gen anyen serye moun sa yo pote pou nou kòm chanjman bouch sa do. Egzakteman Yves Juste, kòman w twouve sa? Mwen mete foto a la pou ke popilasyon an kapab wè. Se toujou konsa, kote ke nou di popilasyon an ke se menm yo menm k ap pran dè desizyon depi 1915, Se toujou konsa, se yok mete dè desizyon, se yok plase moun, se yok rantre kap fè meeting avek chak chef deta andan peyi a e yo vin mennen peyi a kote kel ye a la, men prèv la la antre yo ankò a kote ke nou wè madam Lalim, nou wè group ebyen Ariel Henry epi nou wè group OEA k andan peyi an la medam mesye gade trè byen men yo depi lontan se konsa yap fèl andan peyi an yo mete peyi a lan yon direksyon enstab. e aprè sa yo di w peyi a bezwen èd entènasyonal ki moun ki la kap pran desizyon ki moun ki la kap plase wi frè m. Pousa ou pa ka pwoblèm an menm tan pou solisyon monchè sa pa egziste menm sa pa egziste ou pa ka fè pati de pwoblèm lan epi an menm tan ou panse ou kapab pote solisyon sa pa egziste frè m. Moun sa yo se yo pwoblèm nan epi an menm tan yo panse yo menm yo ka pou ki solisyon an tou. Negatif. Depi lontan. Negatif. Negatif. Negatif. Yves Juste, kisa w panse de sa? Depi lontan se konsa l toujou ye. Yes. Yves Juste, kisa w panse de sa kote ke men l devan pèp la la? Toutan se sa yo rap yo fè, se yo k pran desizyon, se yo k plase, se yo k deplase, se yo k ap pran l, aprè sa pou yo vin di pèp la oh Ayiti pa kapab ankò, yo pa vle pèsòn reyaji, kisa w panse lan sa Yves Juste? Nan tout peyi nan mond lan Bospa, pou yon ong egziste fòk gen estabilite. Ebyen, wap wè an Ayiti, se sèl peyi atravè mond lan ki gen plis ong ladan l ki di yap travay pou byennèt sosyete a. Men pou otan, Pa janm gen yon chanjman ki fèt reyèl vre pou sosyete a. Okontrè, se pi mal nou vin pi mal. Se nan plis labou nou kontinye ap benyen avèk ansanm de ong sa yo. E pa bliye, ong sa yo, yo ba w lajan an a men goch, yo pran l a men dwat nan men w. Sa vle di yo koupe kou w yon lòt kote, yo pran l. Youn nan bagay ki genyen nan ong sa yo Bosta, Lè ou vini an Ayiti, ou panse ke se de Ayisyen ki anndan peyi an, ki p ap travay, ki pral jwenn omwen yon ti anplwa, li kapab rale yon souf avèk fanmi l, avèk pitit li? Enben, se manti. Ong sa yo, lè yo vin Ayiti, yo tou vini avèk tout gwoup moun yo nèt pou yo mete moun yo nan chak pòs desizyonèl yo. Sa vle di Ayisyen ki anndan peyi an pa janm travay vre. Blaze yo pwopoze sou pretèks y ap ba woul la, li pa janm rive vre nan asyèt fiskal Leta a. Se de lajan ki ret anlè, se lajan w ap tande nan radyo, nan jounal, yo di w men tan montan ke yo akòde avèk Ayiti, men pou otan an reyalite, lajan sa yo pa janm rive atè a vre. Bon, sa tande byen, gen plizyè ong k ap travay nan peyi a la ki di w yo nan kesyon agrikilti. Jodi an la, yon sanmi diri peyi, li vann dimil fwa pi chè ke yon sanmi diri Miami wi. Pou achte yon bout fyanm anndan peyi a la, fòk ou gen bon kòb nan men pou achte yon bout fyanm pou manje anndan peyi a wi. Yon pwason peyi anndan Ayiti la, li tèlman vann chè, pi mal pase pwason pèpè a wi. E poutan te gen ong ki di w y ap travay nan kesyon agrikilti anndan peyi a. Ann fè yon koudèy nan kesyon politik. Gen Bini la ki di w li vin la pou kesyon stabilite politik. Madanm Helen la li m la a. Se plis enstabilite k gen la wi. Wi. Se plis ensekirite k gen la wi. Avèk èd Helen la li m wi. Jodi a w vle di m Bini ka bay rezilta pozitif anndan peyi a. Okontrè, se pou moun nan rive m toujou preche. Solisyon k pou gen la a, se alayisyèn pou l ye. Wi. Paske jodi a, pwoblèm ki genyen an, se nou menm Ayisyen Yo di yo men sa yo ka fè. Sa vle di, Bondye gen pou l koute avèk chak de moun sa yo. Chak de moun sa yo vre, yo pa janm ka rive sou menm tab la pou yo diskite vrè pwoblèm nan vre. Paske yo chak, blan ba yo chak yon pawòl, yo mete nan tèt yo, yo chak ka rive nan tèl pòs anndan peyi a. Enben se pou youn nan rezon ou wè toujou gen tire kòd sa a ant lidè politik ayisyen avèk lidè politik ayisyen yo. Ann fè yon ti koudèy nan eleksyon yo. Ou pa wè nèg yo fon bayone je 8 nan eleksyon yo gen moyiz gen mari gen jan anri seran gen gen jid selestin avle di tout lidè sa yo fè yon sèl blan annik rankontre avè yo li di e ou menm e ou k ka prezidan li di moyiz e ou k ka prezidan li di jid selestin ou k ka prezidan li di tale tale tale ou k ka prezidan ou sa fè de a divizyon k te fèt anndan je 8 wi rapid. Paske blan pa de chak nèg yon pawòl, li di yo ka rive tèl tèl kote, tèl kote. Ebyen nèg sa li menm, li ki te zam, gen blan dèyè m, m ka rive tèl kote, men lòt la pa gen blan, ebyen misye fouti, mwen menm m ap fè wout pa m pou kont mwen. Ebyen se la w pyeje a, paske blan li menm, se jwèt divizyon l toujou ap fè nan mitan w, pou l ka omwen renye, paske yo toujou di w, tou wayòm divize, sera detwi. Se vre. Mèsi anpil guys, vrèman apresye. Mister, Mister, Mister, Blan li menm frèm li pap janm rezoud kriz pou yo non frèm bon e nan kriz lal fè li fè kapital li monchè bon se map diw lè ou pale de kriz Gustave ansanm òganizasyon sa yo lè ou pale de OEA nasyon zini se pou kriz menm moun sa yo la yo se pa moun sa yo vire tounen se yon kout yap fè sou ayiti vire tounen se ayiti ayiti ayiti. Ebyen jou pwoblèm nou rezoud monchè yap yap sispann egziste monchè ou anvan tan li fòk nou toujou nan fòk nou toujou gen gen pwoblèm menm Men lap fòk nou rezoud. toujou gen pwoblèm fòk nou toujou nan kriz pou yo toujou ap fè rankont pou yo toujou ap fè lajan voye ee chaje dafè la voye voye dè misyonè la vin fè lajan se di moun moun sa yo kondane pou nou toujou nan kriz yo pa plis pa pa gen anyen kòm solisyon kote moun sa yo fèm Pou sa w se kriz menm, se kriz, se kriz menm. Pou yo toujou egziste, pou Ayiti toujou nan bouch yo, pou y ap fè deba, rankont vire tounen tout lajounen sou kesyon de Ayiti, Ayiti, pou nou tounen rete sijè di jou pou yo. Kidonk kriz frè m, moun sa yo pa gen anyen ap rezoud pou nou kriz, kriz se nou menm Ayisyen ki dwe rezoud kriz lakay nou frè m. Mèsi anpil. Sa si moun pa konn sa frè m, ou nan kou. Merci anpil guys vreman apresye pou entevansyon an nan emisyon an e nou lan batay e nou kanpe dan du e nou mande operasyon mintnan nou konn edmi nou yo peyi a montre nou edmi nou yo prezidan jovenel permet pou nou kapab wè edmi nou yo e nou menm tou avek direksyon konesans nou tou nal chèche nou wè edmi nou yo lan fas nou e pitit sistèm nan ki devan nou an mintnan se operasyon kote ke entènasyonal la di guys Yo epa yok pral vin chanje peyi pou nou yo paka chanje peyi pou nou si se moun sa yo nou kite devan nou enben yo menm yo oblije ap pale avèk moun sa yo mentnan bayèt la se lan men nou li ye se nou k pou retire yo lan figi nou yo menm sa nou bay la se yo yo menm yo pa sa ki vle vin pou chanjman enben yap vin pou chanjman nou konnen se yon batay li ye men se konesans sa ke nou menm nou genyen de enmi nou yo Fòk nou retire yo nan figi nou guys ki sa. Se pou kolabore nan ankèt kap mennen sou asasina ansyen prezidan Jovenel Moïse, jij estriktè a Walter Wesse Voltaire odisyone m, se deklarasyon ansyen chèf gouvènman ayisyen an aprè odisyon. Mwen se youn nan prensipal figi kap mande jistis pou prezidan Jovenel Moïse, donk se nòmal pou mwen mete mwen a la dispozisyon de la justice jij enstriksyon an pou mwen vin reponn kesyon lajistis. Se yon egzèsis ki fasil pou mwen pou m vin pale de kesyon jistis pou Jovenel Moïse e kolabore avèk lajistis. Se yon egzèsis ki fasil, se pa yon egzèsis ki difisil. Donk, evidamman, ankò yon lòt fwa, m te premye minis, se nòmal pou m kolabore. Mesye Claude Joseph ki te reyaji tou sou ekstradisyon nan peyi Etazini 4 enkilpe nan asasina ansyen chèf leta a kwè li enpòtan. pou yon tribinal entènasyonal sezi dosye sa. Piga nou janm bliye ke se lè m te premye minis m te mande sipò anpil enstans entènasyonal pou vin ede nou. Paske nou te panse ke jistis peyi nou, se vre m se premye minis m wè kò ladan l men gen anpil feblès. Se sa k fè m te ekri Loni pou m te mande yon tribinal spesyal. E evidaman premye minis kounye a pral Ariel Henry te pral bloke demand sa ke m te fè oprè de Loni. Men se mwen tou wi ki te envite FBI rapidman tousuit apre asasina a vin ede nou. Donk, sètadi, mwen kwè ke gen yon dimansyon transnasyonal nan krim lan, li enpòtan pou zanmi nou nan kominote entènasyonal la, an respektan lajistis ayisyèn byen si, pou yo patisipe pou nou kapab jwenn verite sou sa k pase a. Lè nou te mande lidè pati politik angaje pou devlopman an ede, ki analiz li fè de sitiyasyon peyi a, li te reponn nou konsa. Peyi a pap dirije, ou gen Ariel Henry ki la. Se avoka l Fritzo Canton ki te asiste ansyen premye minis Claude Joseph nan odisyon 2 fevriye 2023 devan jij Walter Wessien Voltaire k ap enstwi dosye asasina ansyen prezidan Jovenel Moïse la.